Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou kontan avèw e nou konnen tou ou kontan avèk nou yon ti mesaj pou tout moun nan peyi an kap pale sou dosye jovenel la. Moi je veux vous dire, arrete de faire des bavardages mediatiques, bavardages ecclesiastiques, dites nous la vérité. Pèp ayisyen an bezwen konnen verite sou dosye asasina Jovenel Moïse la. Depi lè prezidan Jovenel Moïse asasine, ebyen m ta kapab di anpil flou, anpil konfizyon. Sèl bagay ki veridik nan anpil sa n ap tande se. Sè ke Jovenel Moïse mouri. Yo asasinen l. Li mouri tankou Dessalines. Apre sa, ebyen, anpil moun ap eseye pale. Gen moun ki bay krim nan koulè pa yo. Genyen ki di se kesyon politik. Genyen ki di se lòt dosye. Ben ekoute, nou panse ke fòk lajistis kapab di nou verite a. Men yon kont sa t rèd nan peyi Dayiti, sè ke. Lè on fas yon bagay konsa, menm ti bebe a ap di tèt li, Humm, ou kwè Jovenel ap jwenn jistis? Pa vrèman. Antouka fòk mwen di nou ke genyen. Frè Gab. Frè Gab pale sou dosye Jovenel Moïse la. Li estime ke jounen jodi a gon sèten ipokrizi. Ipokrizi kote ke asasina Jovenel. tout moun ki tap joure Jovenel, tout moun ki te swete l mouri, tout moun ki tap joure Martine, ebyen jounen jodi a la yo fè kò pou di kondoleyans, sa fè yo vrèman mal. Li kwè ke sa se dlipokrizi. Ann tande frè Gab. Wè mwen menm, wè jodi a ou konn sak fè m ri nou antank ayisyen nou ipokrit anpil. Ou konn sak fè nou ipokrit? Wap gade kòmsi nap swete premyè dam nan bòn bon retablisman. Kòmsi a ki fyèl, a ki kouraj, a ki figi wap di Martine Moise pou l retounen kanpe a? Paske l te pran kèk pwojektil, paske l te pran kèk bal pou l te ka geri. A ki kouraj wap di Martine Moise ou swete l bòn vi a? Tandiske pandan l te la, pandan Martine Moise te kanpe a, Ou te konn ap joure l prèske chak jou a? Ou te konn ap tire sou li avèk bouch ou? Ou konnen yon grenn bal dèfwa l gen mwens efè kon kout lang? Ou konnen bouch Ayisyen dèfwa ap fè anpil moun depresif? Pandan l te la, l te konn la, l ap bagay w ap jwe l sou abiman w ap jwe yon madan prezidan k ka manje k ka bwè. Epi ou menm ou nan chalè w ap tate l, w ap gade yon wòb sou li, epi kisa w ye? W ap goumen, w ap goumen la pou al nan gerit lan, pou al anba pou al achte yon ti naobebe. Wap tann yon ti gout pappada. Wap tann yon ti pappada, wap tann yon ti spaghetti epi kounye wap jwe yon première dame, yon bèl fanm kreyòl. Yes, she's beautiful. E u wè youn nan bagay kòmsi m pat gen, m pat, youn nan respè m pat gen pou prezidan Jovenel Moïse antan kòm, ou pa ka gen madanm ou pou radyo ap trete madanm ou de salte epi pou pa, pou pa fèmen radyo a. Se wè, e pase misye twòp douk fèl mouri. M konn ap tande radio ap joure madanm misye, mwen menm pèsonèlman m ta prezidan peyi ou pale de kisa l ye la? Ou wè ayisyen ou bezwen pwent pou dirije ayiti, ou pa ka dirije ayiti konsa mwen mwen al vin preche levanjil m vin la m mete ti chemiz, pantalon twal, an ap pale de Martine Moïse pou l retabli e tandiske lè l mete yon rad sou li m te konn ap joure l bagay sa li gen dwa ret la ap gad tèt li nan glas kèt m genlè pa gen fòm vre nou nou ka rann moun nan depresif epi jounen jodi a m ap gade ak figi kòmsi w ap vin di Martine Moïse mezanmi tèl bagay tèl sesi tèl band ipokrit. An Jovenel Moïse bon moun? Poukisa n pa tolere l lè l te vivan? Nou bezwen al bwè kleren nan nan nan al limen balèn sou sou baay li pou n ka bay pou l ka ba nou boul bòlèt. Nou genlè panse kòm nou kwè nan mò nou panse pandan l mouri a nou pral limen balèn pou l vin ba nou boul bòlèt? Humm. Pou pandan pandan Martine Moïse te la, nou te pi pito pale sou abiman l, dèfwa rad yo koute chè, sa ka rive moun nan pa gon aparans, sa ka rive pye moun nan pa nòmal, men souvan pou wè menm moun ki legliz wi. Men jodi a kòmsi mwen anpil nan nou la kòmsi mwen nan bagay, nou ap fè afè nou. Ou te renmen moun nan, ba moun nan love la pandan l la, pandan l vivan. E fò m di w yon bagay klè, ou wè si w ap atann pou fè tout moun plezi vann pap pa n ap kredi. Yap krazel lanmou. Epi apre sa w pap itil anyen ankò tande. Depi w wè w pale w pa jwenn moun kanpe anfas sa w ap di a, al revize mesaj ou e masaj w ap bay. Epi moun pa preche levanjil tou pou moun renmen w. Depi w kòmanse preche levanjil tou, m ap di w sa klè, depi w kòmanse preche levanjil mare mare kè w. Paske yo pral met bagay nan men w. E mwen m klè mwen la, m mèt nou m pare pou nou. Klake. Martine Moise pou l retounen kanpe a. Paske l te pran kèk pwojektil. Paske l te pran kèk bal ke l te ka geri. Ak ki kouraj w ap di Martine Moise ou swete l bòn vi a. Tandiske pandan l te la, pandan Martine Moise te kanpe a, ou te konn ap joure l prèske chak jou a. Ou te konn ap tire sou li avèk bouch ou. Ou konnen yon grenn bal dèfwa l gen mwens efè kon kout lang. Ou konnen bouch ayisyen dèfwa ap fè anpil moun depresif. Pandan l te la l te konn la l ap bagay w ap jwe l sou abiman w ap jwe yon madan prezidan k ka manje k ka bwè. Epi ou menm ou nan chalè w ap tate l wè gade yon wòb sou li epi kisa w ye w ap goumen w ap goumen la pwal lan gerit lan pwal anba pwal achte yon ti naobebe. Wap tann yon ti gout pappadam. Wap tann yon ti pappadam. Wap tann yon ti spaghetti. Epi kounye a wap jwe yon premyè dam. Yon bèl fanm kreyòl. Yes, she's beautiful. E u wè youn nan bagay kòmsi m pat gen, m pat, youn nan respè m pat gen pou prezidan Jovenel Moïse antan k òm. Ou pa ka gen madanm ou pou radyo ap trete madanm ou de salte epi pou pa, pou pa fèmen radyo a. Se wè, e pase misye twòp douk fè l mouri. M konn ap tande radio yap joure madanm misye, mwen menm pèsonèlman m ta prezidan peyi ou pale de kisa li la, ou wè ayisyen ou bezwen pwent pou dirije ayiti, ou pa ka dirije ayiti konsa mwen mwen al vin preche levanjil m vin la m mete ti chemiz, pantalon twal, an ap pale de Martine Moïse pou l retabli e tandiske lè l mete yon rad sou li m te konn ap joure l, bagay sa li gen dwa ret la lap gad tèt li nan glas kèt m genlè pa gen fòm vre nou nou ka rann moun nan depresif epi jounen jodi a map gade ak figi kòmsi wap vin di Martine Moïse mezanmi tèl bagay tèl sesi tèl bandi ipokrit. An Jovenel Moïse bon moun? Poukisa n pa tounen l lè l te vivan? Nou bezwen al bwè kleren nan nan nan al limen balèn sou sou baay li pou n ka ba pou l ka ba nou boul bòlèt. Nou genlè panse kòm nou kwè nan mò nou panse pandan l mouri a nou pral limen balèn pou l vin ba nou boul bòlèt? Humm. Pou pandan pandan Martine Moïse te la, nou te pi pito pale sou abiman l, dèfwa rad yo koute chè, sa ka rive moun nan pa gon aparans, sa ka rive pye moun nan pa nòmal, men souvan pou wè menm moun ki legliz wi. Men jodi a kòmsi m wè anpil nan nou la kòmsi m wè n ap bagay, nou ap fè afè nou. Ou te renmen moun nan, ba moun nan love la pandan l la, pandan l vivan. E fò m di w yon bagay klè, ou wè si w ap atann pou fè tout moun plezi vann pap pa n ap kredi. Yap krazel lanmò. Epi apresa w pap itil anyen ankò tande. Depi w wè w pale w pa jwenn moun kanpe anfas sa wap di a, al revize mesaj ou e masaj wap bay. Epi moun pa preche levanjil tou pou moun renmen w. Depi w kòmanse preche levanjil tou, map di w sa klè, depi w kòmanse preche levanjil mare mare kè w. Paske yo pral met bagay nan men w. E mwen menm klèman la, m met nou m pare pou nou. M pare pou nou. Map tann dosye yo. Eske m ka di mwen dakò avèk frè Gab san pou san? Pa si. Paske ou te kapab gen yon enmi, epi enmi an nan difikilte se ou menm ki pote l lebra. Jovenel Moïse se te yon enmi politik pou anpil nèg. Men eske ou ta kapab di tèt ou ke nèg sa yo te mande pou Jovenel Moïse mouri o pwen ke pou l ta mouri nan kondisyon sa? Sinon nèg isit ap mechan anpil mezanmi. Men. Si w rete mòdikis, frè Gab, nan pozisyon w lan, m ta kapab di, kòman w kalifye yon nèg tankou, comment il s'appelle l'animateur de RCH 2000? Mèt Moren. Paske, m te di nou m ap tande Mèt Moren avan hier soir, il a dit quoi? Yon ti vòlè kou Jovenel mouri, epi, pou y ap depanse tout kòb sa nan funeray li. Bon, se gravisim menm! Men, èske w pral di ke se misye ki sensè paske li enemi Jovenel? an politik lè l vivan e menm kontinye kalomnye, kritike, envektive prezidan repiblik lan menm lè l mouri. Antouka, dosye sa a se yon dosye ki pa piti. Dosye sa a nou swete ke yo ba nou yon ti limyè sou li. Paske nou bezwen eklèsisman. Lè se senp sitwayen, nou konn ap batay maten midi swa pou nou jwenn jistis, pou n konnen kiyès ki fè sa. Se konn toujou trè difisil. Men jounen jodi a la c'est un président de la République qui a été assassiné, eh bien il faudrait en quelque sorte nous dire la vérité. Bon, genyen lòt nasyon ki mete bouch nan koze a. Il y a un Africain répondant au nom de Egunchi Beyanzin. Eh bien, Li menm li fè pati Ligue de Défense Noire Africaine. Li bay yon seri de enfòmasyon sou lanmò Jovenel Moïse oubyen asasina Jovenel Moïse. Enfòmasyon li bay yo, daprè li menm, se de sous diplomatik. Li fè konnen ke Lèzetazini, Lafrans yo patisipe nan konplo sila. Konplo ki òganize, kòmandite, pwi prepare par se 2 peyi. Le prezidan ayisyen Jovenel Moise il a ete prevenu par les services de renseignement venezuelien et russe. Bon, si yo te di Jovenel sa, e ke Jovenel pat pran yon maksimòm de prekosyon ou de desizyon, ebyen aparaman m ta kapab di nèg yo te mare Jovenel sou plan mistik paske si w gen yon nouvèl konsa nan men w e se 2 peyi sa yo ki di w nouvèl la, petèt ou te kab pat kwè nan Venezuela men pou la Russie, et membre de la confrérie des frères panafricains. Avant de commencer euh, cette vidéo qui traite la mort, l'assassinat du président haïtien, au nom de la Ligue de défense noire africaine et de la confrérie des frères panafricains, je tenais à faire nos sincères condoléances au peuple haïtien et nos saluts affectueux à la population, parce que c'est très terrible ce qui se passe en Haïti. Je sais que les panafricanistes, nous sommes très peu à parler de ça, de ce qui se passe en Haïti, malheureusement ça n'intéresse pas grand monde. C'est comme euh, ce qui se passe sur le continent africain. depuis quelques jours, euh, nous sommes témoins euh, de ce que on peut qualifier d'assassinat. Et avec quelques informations supplémentaires et des révélations que je vais faire dans cette vidéo. je voudrais partager ces informations avec le peuple afro, la diaspora, les Africains et les peuples du monde. Les révélations que je vais faire dans cette vidéo concernant l'assassinat du président haïtien, je n'oblige personne à croire. Mais il faut savoir que ces informations que je vais donner sont des informations de sources diplomatiques. Alors voilà, l'assassinat du président haïtien a été organisé, préparé, commandité par les États-Unis et la France. Et de plus, je peux l'affirmer que le président haïtien a été prévenu par les services de renseignement vénézuéliens et russes de l'assassinat imminent programmé contre sa personne. Pourquoi ce dernier n'a pas pris cette précautions Ce que je suis en train de dire ne sont pas des mensonges. Je ne vais pas vous révéler le nom euh, euh, euh, de mes sources. Mais je vous garantis que les Américains, les Français étaient au courant de l'assassinat du président Haïtien, puisque c'est eux qui sont derrière. Étant donné que le Venezuela et la Russie ont pris le temps de prévenir la présidence haïtienne de ce qui se préparait contre le président haïtien. La question que moi, je pose ici au public, au gouvernement haïtien, comment se fait-il que le soir de sa mort, la sécurité, la sécurité composée par les Américains, ont abandonné, déserté la surveillance du président. Ce sont des informations que je révèle aussi directement dans cette vidéo. Oui, le soir de l'assassinat de ce président, bizarrement, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu entre la garde rapprochée du président haïtien et les commandos euh, colombiens, français, américains qui sont venus l'assassiner. Et c'est ça que euh, le peuple, la question que le peuple doit se poser, c'est là-dessus. Comment se fait-il qu'un président d'un pays, parce que le président haïtien était le président le plus sécurisé euh, euh, dans les Caraïbes, comment se fait-il que ce soir-là, bizarrement, sa garde rapprochée s'est volatilisée Parce que parmi sa garde rapprochée, il y a des personnes qui ont collaboré pour permettre aux commandos colombiens, français, américains de tuer le président haïtien. Parce que ce président, en plus de faire partir de cette liste de présidents refusant la vaccination contre le Covid-19 dans leur pays, qui sont morts aujourd'hui, le président tanzanien, le président de Burundi et aujourd'hui le président haïtien. Ça, c'est juste un parent. Je dis dans cette vidéo, j'assume les révélations que je suis en train de faire que la Russie et le Venezuela, les services de renseignement de ces deux pays ont prévenu le gouvernement haïtien de l'assassinat en cours contre le président Jovenel Moïse. Je le dis parce que je le sais. Je le sais parce que les informations euh, me sont parvenues par des sources diplomatiques. Libre maintenant au peuple haïtien ou aux personnes qui regarderont cette vidéo de croire ou de ne pas croire. Pour finir, je demande à la jeunesse haïtienne, à la population haïtienne, de se mettre debout, de sortir dehors pour réclamer le départ de ces entités qui occupent leur terre Parce que aujourd'hui, après la mort, l'assassinat de ce président, les États-Unis et la France essayent de placer leur pion à la tête de ce pays. Et c'est le moment pour le peuple haïtien de se lever pacifiquement et de montrer leur colère contre les intérêts des Français et des Américains dans leur pays. On ne peut pas continuer comme ça à tuer vos frères, vos semblables, et vous allez rester les bras croisés à les regarder. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce président, les États-Unis ni la France n'ont pas le droit de venir le faire assassiner. Et le show télévisé qu'ils sont en train de vous faire en vous exhibant ces soi-disant commandos, ça c'est juste pour vous enfumer. Il faut savoir qui sont les commanditaires. Et les commanditaires, je vous dis, de sources sûres, diplomatiques, que c'est les États-Unis et la France qui ont fait assassiner le président haïtien et que le gouvernement haïtien a été prévenu par le Venezuela et la Russie de l'assassinat en cours contre leur président. Je finis en disant mon salut affectueux à la jeunesse haïtienne, au peuple africain, au peuple afrodescendant et au peuple du monde qui lutte contre l'impérialisme, qui lutte contre l'oppression de l'oligarchie occidentale. Dernière information, cadavre Jovenel non on m'a dit que c'est du côté de cap haïtien. Eh bien, préparatif euh, funérailles là, l'a marché bien. Jovenel Moïse méritait un funérail national. En pile délégation à entrer. Et puis après, ce nom va être oublié. Ce sera un nouveau chapitre politique, puis la vie faisant. Merci beaucoup la famille, comme toujours.